Medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo, bonjou, bonswa tout moun. Jodi an se jedi 27 avril 2023 e nou kontan avèk ou sou chanèl paw la, TV lakay Haïti.com. Pou nou pote videyo denfòmasyon sa pou ou men avan tou kòm dabitid jan ke nou toujou fèl nan chak grenn videyo nap pataje avèk ou nou toujou pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi tout konpatriyòt nou yo e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa ki pa janm lage nou nap diw mèsi pou fidelitew mèsi pou konfyans ou fè nou e mèsi le fè ke ou fè chwa de TV lakay Haïtipremcom pou enfòmew Nouvèl cho, bilten de fòmasyon sa a, ebyen son bilten de fòmasyon ki boure avèk anpil anpil anpil gwo dosye nan peyi a, dosye ensekirite, dosye lapolis ak lame ebyen ki mete tèt yo ansanm la akonpanye popilasyon ayisyèn nan ki lanse operasyon boule bandi, operasyon file manchèt, operasyon bwa kale, ebyen operasyon sa ki deja fè yon ebyen yon santèn. Enben 2 endividi ki yo menm pase anba dife popilasyon an, enben nan moman nap pale la medam e mesye ebyen lapolis preske rive sou Izo ak Ti Lapli avèk Manno anndan vilaj de Dye. Plizyè cha blende te debake enben pou antoure vilaj de Dye avèk gran ravin, lapolis ap mete presizyon, bandi nan kouri, bandi kounya se yo kap anonse lòt bandi Pa mete tèt ou deyò paske deyò a pyeje Nou tande Bandi ap di lòt bandi pa mete tèt ou deyò a pa mete tèt ou deyò a paske deyò a pyeje deyò a pa dous menm depi ou met tèt ou deyò popilasyon ap pouse ou bwa kale a tout longè medam se mesye enben se youn nan rezon ki fè jodi a la a nou wè pa gen kidnapin nan peyi a kidnapin nan sese paske popilasyon nan tout ti kwen ap chèche bandi kote yo jwenn ou an. Dife! Kotew kwazo la? Dife medam se mesye enben anviwon 96 bandi deja tonbe sòti yè pou rive maten an la e moman nap pale la se kounyea bandi ap pran bwa kale bandi ap pran gazolin alimèt medam e mesye paske pèp la di yo bouke popilasyon an di yo pa nan kesyon kache pou bandi ankò kounyea se bandi kap kache pou pèp la paske popilasyon an pran desten yo an men, popilasyon an kòmanse bouke avèk kesyon bandi, se yo kap kidnape, se yo kap touye moun, se yo kap fè e defè, men fwa sa a, pèp la lanse operasyon kote ou jwenn ou an, depi w pa legal, humm, nou pa bezwen di w, wap pase anba dife bwa kale. Louko Lezi ankò yn fwa frape maten an la a, enben nou konnen yè Louko kite frape sou menm dosye bandi sa a, sou menm dosye ensekirite a, dosye bwa kale sa popilasyon ap pouse bandi yo tout longè a, enben jodi a la a Louko revoye mesaj sa bay polisye ki nan gang yo, polisye ki nan bay bandi antèn sou polisye parèy yo, polisye ki nan kidnapin, ki nan vòlò, ki nan e e e e e vyole moun, ki nan tout zak malonèt nan peyi a. Louko dezi voy mesaj pou nou e sin pa sispann nap pran anbè operasyon bwa kale a menm jan avèk bandi sa yo paske nou pa diferan depi ou ka bay bandi antèn sou polisye parèy ou depi ou ka bay bandi enfòmasyon sou sa kap pase anndan lapolis la ou son bandi tou anbè popilasyon depi yo kenbew nou pa bezwen diw wap pase move moman. Ou sou TV Lakay Haïti pwen kòm, jodi an se Jedi, nou kontan avèk ou, an nou gade, an n tande ki sa k genyen nan videyo sa a, n ap tounen. 3 cha blende, 3 bon cha blende nou tande ki ap tire, ki ap kontre kare avèk mesye Gran Ravin yo pou pa di Vilaj de Dye, anpil anpil tire, y ap tire avèk mesye sa yo, men pou kounya, yo poko, nou p ap di yo poko rantre Gran Ravin vrèman, men yo senpleman rete. nan pasaj la, sètadi ke bandi sa yo pa ka rantre, n ap raple w gen anpil ladan yo ki gentan ki te kite gran ravin pou pa di vilaj ki t al pote ranfò, men pou kounye a gen 3 bèl cha blende la medam mesye k ap mete bagay nan men bandi yo, evidaman nou pral ba w plis detay nan kèlke minit, men odelà de sa nou aprann ke gen plis de 96 bandi ki ta tonbe medam mesye. Jan nap swiv la operasyon bwa kale vijilans total total nan moman nap pale la ebyen wi ebyen moun yo gen manchèt nan men yo sak gen wòch nan men yo yap chante setadi ke operasyon bandi gang pa sou moun ase se tase evidaman nou pral baw plis detay avèk pradel depi senmak frè pam kòman nèg ye. Enfòme nou, ebyen n konnen ke depi 2 jou la, zewo kidnapin, e bandi yo resi goute nan ensekirite a, ebyen nou espere yo wè kijan l pa dous, ebyen pèp la li menm li gen tan la kote ke l ap sikile ak terèz sa, ebyen san dout, ebyen nan moman sa, ebyen ou gen pou wè youn ap rele lòt ap di lari a pa bon, e jeneral pridan, jeneral pridan wi. Men e wè pèp la li menm li kanpe an chèf kizin nan ebyen se kibin e kote ke yap boule yo yap fè babekyou ansanm avèk bandi yo ebyen jan ke e nap dole nou paka koze nou poun ta di ke nou tande yo kidnape e tèl moun oubyen tèl moun paske se zewo e kidnap. Mwen toujou di li o nivo de moun afè bon ti vil ebyen se pèp la depi ke pèp la li menm li reveye li ebyen nou panse ke e sa yap jwenn yon solisyon ebyen enfòmasyon yo genyen 1647 ensidan kriminèl defini kòm omisid e vyòl anlèvman epi lenchaj ont ete resanse o kou di premye trimès de 2023 kont ebyen 692 ebyen pou menm peryòd la an 2022. a endike Maria Isabel Salvador ki li menm ki tap bay done sa yo o nivo de la pnh epi bini ebyen nap di w ke nou konnen o nivo de popilasyon an se e preske tout kote depi semèn pase ebyen bò isit la nou te gentan montre w pastè a te gen rezon lè l tap di fidèl yo file manchèt file manchèt ebyen nan file manchèt la rezilta kòmanse genyen. Se plis pase 96 bandi ke yo arive touye. Ebyen malgre ke gen 2 zòn yo touye bandi yo nou pa jwenn enfòmasyon sa yo men nap di w ke gen anpil bandi yo arive touye e preske atravè peyi a ebyen se operasyon touye bandi. Ebyen n konnen ke operasyon sa ki li menm tou o nivo de latibonit e plizyè kote tout zòn yo yo. sipoze ap mobilize ebyen pou yo menm yo kapab touye e bandi sa yo 2 jou zero kidnapin pa gon moun ki ka oze pou di ke men yo e kidnape tel iks oubyen e tel igrèg enfòmasyon yo nan menm kad dosye sa yo dosye zafè bandi yo nou prale o nivo de taba ebyen taba e nou konnen. ke koman sitiyasyon li menm li prezante ebyen o nivo de zòn Taba kote ke genyen popilasyon an ki arive touye e anpil moun se 4 kò san vi retwouve nan zòn Kara 2 ebyen e moun sa yo abitan komin Taba yo dekouvri mèkredi. Li motive nan lokalite ki rele Kara 2, non lwen di vilaj Mon Fleuri, selon yon abitan nan zòn nan. Ebyen pami kò sa yo gen yon adolesan, ebyen selon temwanyaj rivren e zòn nan yo te di yo te tande rafal dam otomatik te tande o nivo de zòn nan nan lannwit madi 25 avril 2023 ozanviwon de 10 è 30 di swa. Ebyen yo inyore pou moman idantite viktim yo ki yo menm ki krible e 2 bal jan ke nou di w li ebyen se e o nivo de zòn kara 2 kote ke moun wè gen 4 kò e san vi ke yo arive jwenn nap kontinye nan menm e enfòmasyon yo ebyen nou prale o nivo de zòn pako. Ebyen nap di w ke popilasyon nan zòn Pako yo arive touye plis pase 7 bandi, ebyen si n ta gade yon ti bout imaj ebyen n ta wè anpil san, ebyen se o nivo de zòn Pako. An n gade yon ti imaj ebyen pou nou menm nou kapab wè kòman sa te ye, ebyen si n ap gade pou n wè nan lari a nou wè anpil san kote ke yo arive boule bandi yo, bandi boule bandi, mete dife sou bandi, ebyen m panse ke. Se sa ke pou nou fè pou nou kapab retni kò nou anba gwoup ansasen sa yo. Ann gade kòman sa ye onivo de zòn Pako. Vwala, se si e sèten, jan nou toujou di l medam mesye, imaj yo vrèman chokan. Donk, a se moman la nou oblije modifye yo pou ou. Epi pou jan de imaj sa yo, n ap eskize nou, n ap mande w. E si w gen timoun bò kote w pafwa se pa meyè moman pou kite yo gade sa k ap pase a paske imaj yo yon ti jan chokan pa respè nou gen pou ou pa respè nou gen pou piblik la m panse ke se nòmal pase m konnen timoun yo souvan anba vant nou men la pou kounya la pandan semèn nan pandan ke popilasyon ap mennen operasyon rache bandi Evite Evite kite yo gade enfo yo paske menm lè nou modifye imaj yo men ou tande kri yo ou tande bri yo pa respè nou gen pou ou medam mesye se enpòtan Pradel men pandan wap pale de sa Pradel nou wè gen yon machin la ki ap ramase vòlè ki ap ramase bandi m panse nou kapab pale de sa egalman Pradel avan ke nou pran lòt ekstrè a Pradel. Wi jan ke nou gade li se bandi yo e jan ke nou di w se plis pase 96 bandi e yo arive touye e gen lòt ankò e jan ke nou sanse ap gade li la e byen se ke sa se gwoup bandi ki mouri e byen yo kòmanse ap leve kò yo o nivo de kapital la tout kote yo anpile yo e byen ap leve kò yo pou y al mete yo nan fòs komin paske se la nou pa konnen nan ki zòn ke Yo pral antere e bandi sa yo jan ke nap gade imaj yo ann fè moun yo e viv de imaj e bandi yo ke se yo menm yo arive e touye yo jan ke nou di li operasyon se koupe tèt bandi se e boule bandi e chache kawotchou pèp la se chache kawotchou pou nou an nou kapab e mete pou e bandi yo jan ke nou di li pandan 2 jou sa yo zero kidnapin. Vwala an nou tande sa medam mesye nap gade malgre ke bandi sa yo fin mouri ebyen popilasyon ap joure yo ou konn gade yon raj yon fistrasyon pèp la genyen mezanmi e map tou bon lanse yon mesaj yon politisyen penpòt kote yon bon politisyen kote yon movè politisyen mesye mete nou de kote Retire kò nou paske jan m wè popilasyon sa a swafe la si yo pase y ap pran nou. Ebyen popilasyon an non sèlman yo fin touye bandi sa yo kounya la menm sanbletil ke eskize m wi menm chyen pa vle manje kò moun sa yo non sèlman yo mouri yo mouri lèd w ap gade bèt sou yo ah bagay terib nèt. Ankò yn fwa nou sezi tout moun bon jedi. E ben di men nap antre tou feu tou flam pou ke nou rapòte yon enfòmasyon ki genyen o nivo e sa kap pase nan moman nap pale la di mi nan antre nan vilaj de Dye a di mi apre anpil apre apre jisteman anpil deja anpil bandi deja tonbe nan nan è metropolitèn nan e ben anpil moun te swete pou lapolis pou popilasyon an te fon va sou izo anba a e ben di mi nan moman nap pale la sitiyasyon anpil sispens. nan antre Vilaj de Dye a, a pwoximite devan Teyat Nasyonal ki mennen nan aks prensipal pou antre anndan Vilaj de Dye, gen anviwon 300 blende ki jisteman k ap tire la nan moman n ap pale la a. Donk nou ka ap di, èske finalman popilasyon ap rive jwenn cha blende yo pou yo fon sèl pou yo antre pran Izo? Nou pa konnen men lesansyèl nan moman n ap pale la medam mesye, Gade scoop! Ebyen scoop la se sa li ye, ebyen nou se pa bliye nou menm nan Sanem nan Fèbon TV nou se youn nan premye medya kap enfòmew sa kap pase ou pa se pa li kòmanse de bouyon li chofe donk pou moman nap pale la ebyen genyen anviwon 3 cha blende kap mete plezi anndan kap eseye pwogrese men yn sèl choz nou kapab diw ke yo poko fini pa penetre anndan men gwo movan kap fèt la Jimmy sa yo te te pozisyone o nivo Pòtay Leyogàn. Finalman, gen anpil tire bandi yo t ap eseye fè echèk yo tire avèk yo, men sanble mesye bandi yo menm yo kòmanse katouch yo kòmanse fini oubyen yo kòmanse repliye. Men yon pè la bò kote bandi yo pa rapò avèk sa k ap pase la a. Men cha yo ki ap pwogrese pou rive nan pwen la a, cha yo yo nan antre vilaj yo, aks ki pou kapab mennen nan Batizon an o nivo si nou raple nou. moun gen zòn sa a, ebyen ala pwen lè w vin kite ansyen lokal ministè edikasyon nasyonal la e nan antre kote ki gen vye, vye traktè ki kraze a, mesye la sa yo menm yo pozisyone, y ap tire kout bal. Anpil moun nan vilaj de Dinan Bondapay la di ni se vre gen kèk inosan men se tout moun kouche fas anba. E tout moun kouche an vagabond, sa vle di lapè a li aktyèlman la a, se bandi yo aktyèlman la a, se bandi yo ki trè pridan e se bandi yo ki nan kouri, donk pou yon enyèm fwa medam mesye, ebyen nou kapab di w an nan vilaj de Dye, se la a kote ki gen plizyè cha ki an wout pou antre an nan vilaj de Dye, donk finalman èske y ap fini pa deloje gang Izo a, èske y ap fini pa touye Izo, èske y ap fini pa kraze baz gang sa a menm jan yo fè l pou ti makak la. Nou pa konnen, men nou wèl de yon lòt kote tou wap jwenn mesye ti lapli Christian panike ebyen ki sans se la e ta gen pou la polis ta sanble gen pou atake yo men wap wè yo fòsimidab yo gen ti kote gen te gen anpil tire o nivo zòn kafou fèy te gen anpil panik ebyen bandi yo la ki sans se la ebyen e jan tout moun tap swete sa. Bazi zo a, ke anpil moun konsidere se li yo konsidere kòm ande ant 90 pou san gang ki ap kraze peyi a, se nan Bazi zo, ebyen se yo kap bay ranfò a plizyè lòt zòn ki sitou alye Jipèb, ebyen nou kapab di Jimmy kan menm trè bòn nouvèl pou oditè yo depi Channel moun Afèbon TV, ebyen nap eseye jisteman rete mobilize a nenpòt kèl moman, eske chan an fini pa antre pou nou kapab enfòme yo, men lesansyèl mèdam mesye pou moman nap pale la. Gwo panik nan Vilaj de Dye kote ke cha blende ap eseye penetre la Dimi. Men, pandan, pandan, pandan w ap pale de sa Lanord, n ap raple ke gen anpil nan mesye gang Vilaj de Dye yo ki al pote ranfò. Eske se pa meyè moman pou lapolis, pou lame avèk lapolis ta tou pote boure sou la, sou, sou Vilaj, etandone ke gen anpil nan bandi yo k pa la e ki nan lòt zòn? Bon Dimy m pa konn si se de nou yo tande paske nou te deja di Dimy e moman sa se moman le moman opòten pou la polis la tou fè sa l ap fè a men pa bliye Dimy pandan se te sa blende yo la li enpòtan pou popilasyon k ap fè operasyon nan lòt zòn yo yo ta fon jan rejwenn cha blende a paske gen pwovèb ki di bat menm koupaje chen pandan cha a pandan polisye yo menm y ap mobilize nan antre vilaj la. Yap met plezi enben popilasyon sin pa fon jan sin pa fon jan rejim polisye rejim la polis pou ke nou ka tou fon sèl ak sa kap fèm tou di nou tou nou tou fèl on fwa nou fini mezanmi kesyon ki ap kesyon ki anpil moun poze jan ke w sot di la dimi eske polisye eske polisye pa tou pa ta tou itilize opotinite a wi paske Gen yon kantite nan bandi yo kay ak pake ki anvayi komin ak komin kabarè e lokalite sous mat la e gen yon bandi yo konn konnen anpil fwa anpil ladan yo deja mouri anpil ladan yo deja tonbe e jiska prezan gen yon plizyè la ki an kavaj nan la otè de tijo jiska prezan popilasyon an ap chèche pou kapab jisteman touye rès sa yo sigiman menm pandan jounen an la popilasyon an touye plizyè lòt ankò. Tankou nan komin Taba, tankou nan komin Taba, e mesye sa yo menm yo ta gen rapò avèk gang Vitelòm nan, sa vle di moun Taba, moun komin Taba frape, e moun jisteman komin Kenskòf, komin Kenskòf frape, ebyen moun komin Petyonvil ap frape, ebyen Pòtoprens lan la Dimi, nou kapab di sou komin Pòtoprens, Aprè sak pase Kanapevè a ebyen kounya la cha blende yo, plizyè cha blende, anviwon 3 cha blende ap pwogrese pou antre Vilaj de Dye. Donk ankò yn fwa moman an li trè favorab pou lapolis, li trè favorab pou popilasyon an, men yon sèl bagay nap mande a popilasyon an, fon jan rejwenn polisye yo, fon jan fon jan desann pòtay, fon jan demine de moun, fon jan anvayi anvayi jan ke nap fèl la la a. Ebyen pou ke nou kapab tou diyo dènye mo a bandi yo e yn fwa pou tout pou dyaspora a dès la semèn pwochèn ta kòmanse la debake nan peyi yo ebyen jan ke nou wè nan plizyè zòn la pwòpte kap fèt ebyen se bale yap bale se wouze yap wouze pou retire sant gang yo pou retire sant bandi yo m panse ke li enpòtan nan semèn kap vini yo la di mi pou bay nan mwa kap vini la. Bouke Matisan, yo ta kmanse fon pwòpte, fon lavay nan Matisan, Pòtay Leyogàn, Matisan, tout kote e pou ke popilasyon an, paske genbe fason peyi a ye la, gon atmosfè anndan peyi a la depi mwa nap pale la, se kòm sa nou ye, kòm sa nou lepòk mwa desanm, gon gese, gon kontantman, gon, gon, sa vle di gon, m panse, m panse Jimmy. Donk pou moman n ap pale la a, sa k ap fèt nan antre vilaj la la a, li posib pou lapolis ta mennen viktwa a, fè atansyon pèp la, nou konnen maryaj la a se yon maryaj lapopilasyon e la e lepèp e lapopilasyon e lepèp e lapolis e lepèp e lapolis donk m panse ke e lapolis devan pèp la dèyè a degaje nou pou fè pou jan de jwenn lapolis pou ke Ankò yon fwa, jan Ken sot di l talè a, nou ka tou fè l yon fwa, e si se sa, enben apèl la li menm li ye, e pandan se sa nou wè yon lòt kote, genyen dè santèn de moun ki pran lari, a la otè, dans les hauteurs de la commune de Kenskòf, k ap mennen operasyon mache pran rès, mache pran ti mesye Vitelòm yo, e Dimyè, jan ke Pradèl sot di l la la a, pa bliye jiska prezan, pa depi lè operasyon an mennen, depi lè operasyon l ap mennen ant lapolis avèk popilasyon an, pa gen kidnapin. Pa gen kidnapin nan potoprens, pa gen zafè de pou moun ap yap antre lakay moun ankò, pa gen afè de polisye ap tonbe ankò, ebyen kounya la, la pè a se kay bandi yo liye, ebyen ankò yon fwa, se polisye yo ka, se bandi yo ka di, kap soutni a lòt kòlèg yo, pridan deyò a pa bon, deyò a pa bon, pa soti, ebyen kote ke nou ye nan peyi a aktyèlman la vini. Pwoblèm vyann kap plenyen vyann pa vann pa rapò de sa pèp la ap gade la moun yo deside menm vyann yo pap manje pa rapò sa kap pase nan peyi la vwala medam mesye vwala la konjonkti di peyi vwala la reyalite di peyi kote nap pale la e medam mesye anpil kontantman non sèlman nan peyi dayiti men anpil kontantman nan dyaspora tou san nou bliye kèk manm nan dyaspora kap mobilize pouke yo antre E mesye yo gen manchèt nan men yo e nap pale manchèt nap pale pou popilasyon an mesye a manchèt nan men yo banm yon segond pou nou envite moun yo tande e apeprè men kòman sa ye e pa rapò a kesyon operasyon chèche bandi medam mesye tande ti ekstrè sa epi pa la suit nap pral pouswiv avèk Pradel e medam mesye nou pati pou la. Yè nou te klè nan emisyon maten deba sou kesyon bandi a se zewo tolerans. Sou kesyon bandi a se zewo tolerans. E fò n klè sou sa. E la fò lapolis li menm li toujou asire l li akonpanye popilasyon an k ap chèche bay tèt li jistis. Dayè, Ce qui se passe là actuellement, pèp la se pa yon desizyon ilegal non ke l pran. Paske le ministre de la, la ministre de la justice la te di l, se ou ki pou defann tèt ou, donk se, Paske yo pa kapab. se légitime défense paske leta pa kapab. Wala. E gwo bagay wi mesye. Gwo koze wi mesye. Gwo koze wi. Donk jodi a pèp ayisyen reveye nou. Nou te pran tan pou n te konprann sa minis jistis la te vle di. Men jodi a pèp ayisyen an, pèp ayisyen reveye nou paske leta ba nou dwa sa ok pou nou mache pran bandi pou nou defann tèt pa nou. Paske la minis de la jistis li te klè sou kesyon an. Donk leta di w ke li pa kapab pèmatenatout epi l di w degaje w. Chak moun defann tèt ou. Li klè, li klè. Li te pran Ayisyen tan, li te pran pèp Ayisyen tan pou nou te konprann sa. Enben kounye a tout moun kale je nou ok sou baz sa leta mande pou nou fè a. Donk fò nou degaje nou pou nou fè l, fò nou òganize nou pou nou fè l. Èske ou pa fè l? Bon leta di w li pa kapab. De tout fason. Degaje w. De toute façon si w pa fè l w ap mouri e jodi a pa gen yon bandi ki ta renmen mouri e gen pil rezilta k gentan bay. Klè. Klè. Gon bagay m ap di maten ki enpòtan. Gon bagay m ap di maten an ki enpòtan. Selon enfòmasyon ke mwen menm mwen genyen ki vin jwenn mwen, non sèlman m pa la dèyè polisye, Men m pala de moun ki nan mitan popilasyon an k ap chèche enfòmasyon pou konnen ki polisye ki an asosyasyon avèk gang pou y al chèche polisye sa yo lakay yo. Egalman, kiyès nan polisye ki fè pati de wo eta majò ki an asosyasyon avèk gang pou pèp la al pran yo lakay yo? Sonje m te pale nou. Menm jan tou, y ap chèche konnen enfòmasyon ki fanmi sa yo, ki fanmi sa yo ki nan vann zam nan peyi a. Ok. Y ap chèche konnen tout sa yo pou yo anvayi moun sa yo. Sonje Louko Deji te pale. Ou wè bagay Bwa Kale n ap pale a la a? Nou poko wè Bwa Kale. Nou poko wè bwa kale. Lè pèp la fin rezoud nou mèt kwè m. E lapolis jodi a pa gen chwa. Se akonpanye popilasyon an pou kesyon sa rezoud. Ou mèt kwè m ke pèp la ap rezoud kesyon bandi a. Paske yo pa t konprann mesaj la. Mesaj ke leta ayisyen te voye ba yo a. Lè minis jistis la te kanpe l te di. Se nou menm ki pou defann tèt nou. Pèp ayisyen an te pran tan pou l konprann sa. Enben jodi a li konprann li. Enben jodi a pèp ayisyen an ap aji. L ap bay tèt li jistis madam mesye. Yon nèg ki se bandi jodi a mwen m pa wè plas ou ankò la nan peyi a nan kesyon banditiz. Paske mwen m pap ba w manti. Je parle a un policier hier soir. Hier soir j'ai eu une conversation. avec un policier qui n'est pas des moindres. Polisye a te nan operasyon Vladimir Gallet mm-hmm. nan Fesa hmm. e jiska yè nan Debussy. Li di m Louko Dezi, tonè boule li pat janm panse ke ongan ayisyen te gen tout pouvwa sa a pou pèmèt ke nèg pa pran bal. Hum, sa l viv. Gen youn nan nèg ti makak yo ki rantre anndan yon tou wòch. Tout moun te panse ke se te Manno. Ya ok, nèg yè a. Nèg yè a, yeah, e se pa Manno. Se ton nèg ti makak. Yeah. Ki antre nan tou wòch pè maten a tout. Di m louko, nèg yo gen pwen sou yo seryezman. Di m li menm kòm polisye ki kanpe, k ap goumen. Misye gen zam nan men nan tou wòch la. Men chans ke polisye yo te gen genyen se ke se devan sèlman yo ka tire paske tou wòch la pa ka tire li pa ka tire pa dèyè. Nèg yo la gon gaz nan mouda misye baw. Yo dim louko nou menm polisye nou paka reziste a gaz sa. Misye kanpe anndan tou wòch la fè mal tèt a tout misye reziste nan gaz la. E misye misye ap tire sou polisye yo. Tire tire tire li dim gwoup pal la gon gon lòt gwoup ki pase pa dèyè ki blende misye anba nan twou a. Aa gade. Mse anyen. Bouda nini. Ya man. Anyen. Gade. Anyen. Finalman son lot neg anndan ekip la ki di bay bay sa pyes. No shapes in that is that. Aa di bay bay sa pyes. On neg menm jan a misye. Menm jan a misye. Wouuyy. On neg ki pa pou polisye ki pa pran menm jan a misye. Ki di bay bay sa pyes. Epi misye ranje kol la on jan. Misye kokokokokokokokokoko. Misye kouri soti flap. Epi nèg yo pran misye. Li touche. Koulèv la pran. Epi lè w gade vizaj nèg la, Pè Matèl la tou, li montre m foto a, w ap gade tout boul yo, tout kò misye se boul yo, boul bal yo. Yo di misye pa pèse. Madan mesye se, lòske je parle la dènyè fwa a sèt emisyon. de l'insécurité comme étant une industrie. C'est une industrie! O wi, sa e klè. E la nèg yo fè kòb yo, e la nèg yo pran pou, sa e klè. Se pou ti mache, se, pèp ayisyen, se pa nan ti batay nou ye la non. Pèp ayisyen se pa nan ti, se pa nan ti batay nou ye la. E si nou di ke n'ap mache pran bandi, se pa nan ti batay nou ye. E se pa mwen menm Louko Désir ki mandi, ki mande. Pou nou mache pran bandi. Se leta ayisyen menm ki mande ki mande pou mache pran bandi. Ofisyalize l. E pa mwen non louko desi ki mande ki mande sa. E pa mateli pa k mande l non. Se leta ayisyen menm ki mande pou nou mache pran bandi. A travè la ministre de la jistis donk madam Milcé. E li te di l defann tèt pa nou. Li te pran nou tan pou nou te konprann mesaj la men jodi a la se mesaj sa pou nou aplike. Humm paske si nou pa fè sa bandi ap fin avè nou bandi ap fin avè nou tout men gen de ògan ki zafè yo afè afè bay vodou sa humm.